Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Nap salye tout moun ki anpe partou nan peyi Dayiti. Nan kad emisyon sa a, m ap pwofite voye yon big up spesyal pou tout moun k ap tande nou nan yon zòn ki rele Jacomin, donk o nivo de wout nasyonal, moun nan Boston, moun lakay Ti Gabriel, m espere tout bagay anfòm pou nou, moun Bò a Syeri, moun Douya, gwo big up pou nou paske yo di m nou plenyen anpil paske nou pa jwenn big up sou chanèl sila. Ebyen, nou avèk ou. e nap batay pou ke sitiyasyon an kapab chanje. Big up a tout moun ki nan vilaj, moun ki nan gran ravin, moun ki nan ti bwa, moun ki nan kwa dè boukè, m espere tout bagay anfòm pou nou e sila yo ki a letranje ale se pati pou votre emisyon. Alò, gon foto ki kòmanse ap sikile nan maten, men ekoute mwen rive jwenn foto sila a. Se yon bèl ti gason. Si wap gade l sou foto a la a, wap wè yon tou bò tanp misye. Misye penyen. Li genyen yon mayo usa sou li. Li gen yon kab nan kou l. Bèl ti gason. Men, misye tire tèt li. Non li se Ti Michel. Sa pase nan Grand Ravine. Je crois que c'est hier soir. Alors, gen anpil moun k ap eseye bay bagay la koulè pa yo. Paske n konnen, depi ou pa gen enfòmasyon, e genyen yon bagay an matyè denfòmasyon, lè enfòmasyon an sòti nan sous la, l al jwenn yon premye moun, l al jwenn yon dezyèm moun, ensi de suit, Chak moun k ap bay li a, li gen yon bagay li pa di obyen li gen yon bagay li di an plis ki vin bay enfòmasyon an yon lòt koulè. E le fèt ke enfòmasyon sa a li ap pran koulè de tanzantan, donk verasite obyen otantisite enfòmasyon sa a li vin pèdi l prèske a chak retransmisyon. Men enfòmasyon ki ap sikile kòmkwa. Oh misye se yon bandi gran ravin ki touye tèt li ebyen ekoute mwen vini avèk detay pou nou gen moun ki di misye se twazyèm bandi gran ravin humm eske nou konnen se dan la yerachizasyon dè choz se ti lapli k twazyèm men ekoute seli ki jè e kòmsi ki gen lavwa o chapitre se ti lapli. Se kòm si yon peyi gen prezidan, l gen premye minis, men l gen wa. Eske nou konprann sa m di nou an? Wa a li entronize, le prezidan e le premye minis y fon de la politik. Bon brèf, ebyen fò n di nou ke afè etikèt bandi a yo kole sou li a se pa vre. Men m gen kèk ti detay pou m di nou ke. Misye pa t twò rayi zam, men misye pa t konn manyen zam pou fè yon seri de bagay. Misye te gen dwa ap manyen zam ni la pou fè ti chowòf, paske moun lakay li, misye, yo pa t aksepte yon seri de bagay, e misye pa t antre nan seri de bagay sa yo tou. Ebyen, gon lòt enfòmasyon ki ap sikile kòm kwa se pou yon fi misye tire tèt li, paske misye ap fè jalouzi, epi. Sa w tande a la a, misye fizye tèt li. Epi, genyen yon lòt enfòmasyon ki vini, dizan ke se ta yon ekspedisyon familyal. Sa vle di sou plan malefik. Donk, fòk yo chache konnen, fanmi an dwe chache konnen kisa ki alabaz, ki lakòz Ti Michel fizye tèt li. Misye bay tèt li yon bal e ou pral poze kesyon pou di ke kòman fè misye pa manyen zam epi l tire tèt li ekoute a zam li tire tèt li a se pa zam pa l se zam yon sòlda nan gran ravin bon m pral pote lòt dosye pou nou wi la donk mwen gen foto a si yon moun deside n kapab pataje foto a avèk li bèl ti gason men anfèt misye touye tèt li men mesye banm tou di nou bagay nou menm. ki dèyè yo m konnen sa kap rive petèt si se pou yon fi nou renmen fi a anpil sa ka rive nou vin ap fè fas ak yon seri de pwoblèm epi nou di waw ou arive a yon pwen de non retou la sèl solisyon se swisid la men ekoute lavi li pi bon ke tout bagay banm di nou bagay. Pa gen yon nèg ki pa renmen lavi l. Menm nèg ki bandi, kriminèl, dènye eta, li renmen lavi l. Sa konn rive yon nèg kwense sou chan de batay, li tire tèt li paske l pa vle al pase mizè. Ou konn sa k fè l tire tèt li? Premye bagay li mete nan tèt li se ke si advèsè la pran li, advèsè la. ap toune li an derizyon e l ap tiye l annapre. Ebyen, li kenbe dinyite l fwa sa a. Paske l pa vle pou l wè l ap pase mizè vivan epi l pral mouri. Li just pran yon sèl lanmò. Se sa k fè w wè gen anpil nèg ki konn tire tèt yo sou chandbatay, paske yo rive yon kote yo pa gen minisyon ankò, yo pa ka batay, ebyen yo touye tèt yo. Ebyen se sa. Men ekoute m pase ke fòk fanmi an eseye chache. Konnen ki sa ki a la baz de sa ki pase a. M ap ba nou kelke enfòmasyon an vrak. Yo libere evèk egliz metodis libre d'Haiti Eliodor Devariste ak madanm ni epi doktè Jefferson Paul. Donk yo te anlve li samdi dènye. Genyen pastè Jean Ferrier Michel, Isabelle Devanjis ak Norman Weiner, yo menm yo toujou nan men ravisè yo. Mwen gen lòt foto la a ki vin jwenn mwen. Se yon elèv ki resevwa yon bal nan savann pistach, alò m ap mande m èske imaj sa a se yon imaj ki la lontan oubyen se nouvèl paske sa konn rive tanzantan gen bal k ap deklannche epi gen moun k ap pèdi lavi yo donk n ap chache ankete men se tris pou w gade pou w wè sa k ap pase paske elèv la pran bal li gen yon valiz woz nan do l li tonbe l ap benyen nan san brèf. Mezanmi depi maten fòm di nou ke genyen yon enfòmasyon kap sikile a travè lè rezo sosyo. Enfòmasyon ki fè kwè le tip ki sapèl Jordany yo ta touye misye yo boule misye. Fòm di nou byen ke misye son militan. Militan se job ki pi sal nan peyi dayiti paske yo fè yo di. Sa anpil moun pè di. Yo fè yo afwonte lapolis. Yo fè yo voye wòch sou lapolis. Yo fè yo fè manifestasyon. Dèfwa yo ba yo sèlman mil pyas pou al resevwa bal nan men lapolis. Lè Martine te nan pakè a, misye Parèt li mande jistis pou mèt Dorval e li di pou arete Martine. Le klan joveneliste yo pran misye yo sapatal ak anpil sabò. Mwen menm panse misye tap mouri nan men nèg yo. Kelke jou aprè genyen enfòmasyon ki ap sikile. Men gen anpil moun ki yo menm. difize enfòmasyon sila. Gen anpil moun ki poste enfòmasyon sila tou. Si Jordany vivan, Jordany fò l ta fè yon ti pale pou di ke li la li vivan, se fos enfòmasyon y ap sikile sou do l. Men si Jordany pa pale se ke Zak la rive vre. Gen anpil moun ki fè ti tweet, ki poste ti tèks sou kesyon sa a tankou Mazora, m pa konnen si son fo kont, men ki di ke patnè yo te bat paske l t ap rele jistis pou Dorval la, ebyen yo ta sanse boule misye vivan e madanm misye nan mawon ak 2 timoun li. Epi dajoute mèsi Ayiti. Mezanmi eske se vre? Antouka mwen m pwofite mete sa o kondisyonèl paske nou pa kapab difize nenpòt enfòmasyon. Le wi dire, ebyen se pa bagay ou kapab di wi pou konfime. Antouka nap tann e nap chache plis enfòmasyon e nap vini enpe pli ta ou demen Avèk yon emisyon tout afè spesyal paske ekoute byen kant se demokrasi fòk ou aksepte tande lòt la. Si n pat nan demokrasi pèp ayisyen nou dechire Andre Michel deja wi eske se pa vre? Men tout otan l pale nou kite l pale. Si pat gen demokrasi nou menm tou nou pa tap ka pran lapawòl eske n konprann? Donk, fòk ou aksepte lòt la. Misye pran baton an se vre, gen anpil moun ki di se pou soumoun, paske la a pa t la l. Men koute fòk ou aksepte lòt la. Se sa, la culture d'acceptation fòk nou genyen l lakay nou. N ap gen pou n pale plis sou dosye sa a. Demen, nou prale nan Kafou, kote ke gen yon sitiyasyon ki pase. Ekoute les chefs, un peu de contrôle paske jalouzi ka fò dekontwole. Bon men sa k pase se ke genyen yon piti o nivo de Kafou, misye rele Marvens, bèl ti gason. Misye al nan yon club, misye se animatè ki konn bò kote DJ yo. E pi misye sanble atire pa yon demwazèl ki te la. Men demwazèl la sanse genyen aparamant yon relasyon avèk yon polisye ki li menm te nan klèb si la. Polisye a fin depanse pou demwazèl la e pi pandan misye ap soti demwazèl la kole sou li. Depi lè misye ap bwè a demwazèl la kole sou li. Men fòm di nou ke bagay sa fin pase la, zòn bò lakay misye tout moun se tristès. Paske la mò de Marvens li deranje anpil moun nan zòn sila. E pandan misye ap sòti, alò on nou a fè kwà ke moun ki touye l la se ta yon chèf. E pi chèf la pase men nan kou misye, li di an ale, misye di ki kote l prale. E pi bang bang, 2 bal bò kòt. 4 bal nan tèt, ti jèn nan ap benyen nan san. Donk se konsa enfòmasyon sa li menm li rive jwenn nou. Mwen m panse ke kwè nan lanmou pa gen siperyè. E pa menm gen enferyè. Paske si pa gen siperyè pa gen enferyè tou. Sa kapab rive mesye. Nou pran yon fanm pou lò. epi yon lòt blòdè konsidere l kòm krizokal. Sa ka rive ou renmen yon fi anpil, epi li rive yon bon maten l wè yon lòt nèg li plis renmen nèg a pase w. Men lè sa a fò w kapab jere kòlè w. Bon, sitou ankò se, m ta kapab di fi pwogram. Petèt ke chèf la fin fè sa li ka regrèt paske lè l ap gade pou l wè kòman moun yo trist. Men gon bagay kap devlope nan kafou a la, anpil ti jèn lè yal nan pwogram, lè nèg yo ap bwè, gen anpil nèg tou yo di ki fistre. Donk sa m ta kapab di sisite yon sòt de polemik e lè jan ame yo pa vle jere kestyon sila. Bon, antouka m te kontan avèk nou. Map swete fanmi ti jèn sa anpil kouraj. Jèn sa ki rele Marvens, misye gen yon lòt non ki rele Zopakit, animatè pwogram e misye tonbe nan sikonstans sila. Men se di paske Ayiti jan ba la ye la, se kòm si lè yon nèg pile w fò di l padon papa m nan souple. Pa gade moun nan je, evite yon seri de bagay. M konnen fòk nou pran ti plezi nou, fò l enjoy nou. Men, si nou pa ale, nou pran ti rabòday nou anndan kay, nou kase de twa ti babankou, n ap viv pi lontan. Mèsi bokou la fami, kòm toujou, un maksimòm de kòmantè, un maksimòm de pataj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. Epi, pa bliye ban nou ti pous ble an pou nou dir ke vou apresye le travay. Pi apre, kèskon di? A la pwochèn!